Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon kontan de vou retwouve. Men triste pou eksplike w sa k ap pase nan peyi Dayiti. Alò, pandan balon ap woule nan anpil peyi nan Ewòp la konsènan la koup dEròp dè Nasyon 2021, pi balon k ap woule nan kontinan Amerik lan, Konsènan la Copa America, alò fò m di nou byen ke pandan gen anpil je ki fikse sou Brezil, Ajantin, anpil lòt ekip nan kontinan ewopeyen an, konsènan la Copa America e la Coupe d'Europe des Nations, men gen anpil moun tou k ap tonbe nan peyi Dayiti. Nan 2 bagay sa yo, fò m di nou ke gen youn ki plis enterese m, se moun k ap tonbe. E mwen la, mwen fè pòtvwa sila yo les opprime de la sosyete e pou kapab fè pase revandikasyon yo. Jodi a la, byen bonè jounen dimanch lan, genyen sa n ta kapab rele yon tantativ doperasyon ki fèt nan Ba Dèlma. E tantativ operasyon sila, ekoute byen se ke je di, tantativ doperasyon. Anpil kout bal file nan direksyon zòn Barbecue kontwole. Barbecue replike. Men on nous a fait croire que se lapolis ki li menm te poste nan kad operasyon sila. Aprè Barbecue fin replike, ebyen mesye polisye yo, yo vire, yo ale Lasalin. Rive Lasalin, anpil kout bal pete ant mesye sa yo ansanm avèk les lieutenants de la base crache dife, aparaman Ti Junior. Bon, eske c'est un coup donné à Barbecue et Ti Junior? Eske nou rive nan yon moman kote ke leta di lap pran desten l an men pou kapab kwense nèg sa yo yo estime ki ap bay pwoblèm ak la sosyete? Men, kesyon kwense a m kapab di pas ankò paske tout ce que je peux vous dire c'est tentative d'opération men apparemment gen anpil bal ki tire men le plus triste dans tout ça c'est que genyen anpil moun ki pran bal nan zòn Lasalin nan. Genyen yon Arab ki rele m ki di m ke li konstate avèk 2 grenn je l yon fanm ansent ki pran bal e gen anpil moun k ap benyen nan san yo. Waww! Ayiti, bon se konsa bagay la ye, moun ap tonbe pasi pala, lè w konprann ke pral gen yon ti kalm aparan, epi se lè sa sitiyasyon an vrèman konplike. Sitiyasyon an konplike tout kote puiske nan Site Solèy bagay la vrèman grav. Nou sonje ke jan m te di nou, ebyen pote boure fèt, kan Gabriel la pote boure ankò yon fwa. Nou pa bezwen pale w de mò avèk moun yo te ale avèk yo tou vivan men se la prise du komisarya de Site Solèy. Komisarya sa a ebyen li nan men nèg Gabriel yo e lè nèg sa yo pran yon batiman ebyen kisa yo fè ladann yo mete yon var sa vle di pou kapab kontwole advèsè la donk kounya la bagay la Deraye nan site soley. Kiyes kap sede pou lot ben on se pa anko men de tout manye bagay la vreman difisil neg yo jis ka prezan yo gen kontwol site soley e maten dimanch lan fok nou di ke zon rout 9 lan ebyen li te koupe e map mande m eske se alye je 9 ki nan zon sa. Pa egzanp, lè w pran Pierre vi ki gen ladan Misty Watson, èske nèg yo te chwazi bloke zòn nan e pou kapab gen kontwòl sitiyasyon an? Anpil bagay ap pase nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens, ebyen bagay yo grav anpil lasosyete. Bagay yo vrèman grav. Ebyen aprè lapolis te fin fè yon ti bak nan zòn Babekyou kontwole yo, donk nèg yo te kanpe devan an, yo t ap file bal, ebyen zòn sila li boukle. Sètadi, E sou inisyativ Barbecue, gen anpil barikad ki mete nan zòn sila yon mannyè pou kapab evite sa n ta kapab rele yon enfiltrasyon. Barbecue konnen byen se tèm, le thème pénétration en milieu urbain. Donk, fo pa lese la chans a ladvèsè pou l kapab fè yon pénétration en milieu urbain menm lè advèsè ki anfas la se yon advèsè de taille. Bagay la se konsa li ye kounya tout blòk poze lakay ou paske imedyatman yon blòk ta fon deplasman pou al sipòte yon lòt blòk ebyen enmi ki anfas la l ap tou pote boure ebyen se nan konsa m ta kapab di la a nou vin ap asiste ak yon lojik mò rèd wè mò rèd sa vle di tout nèg kontwole lakay ou Barbecue pa ka oblije al bay ranfò nan Site Solèy paske si l ale ebyen dèyè l vid. Isca li menm paka vin ede barbecue goumen fok li pa kite belekou vid pou ke ebyen nèg ti Gabriel yo pa pote boure bon game nan rèd la a men tou sa nou menm nap denonse se ke moun ki ap mouri an katimini zanmi bagay la rèd e nou swete ke pou otorite yo pase alaksyon pou di yon bagay di yon bagay epi pou nou fèl paske nou di anpil kounya se alaksyon pèp la ap tann nou pèp la pa kapab ankò. Non, pèp la pa kapab ankò e sitiyasyon an vrèman grav, bon, li pa konn sa pou l fè. Antouka m pral kite nou avèk yon ti videyo, madan kanal epi kèlke pwòch ki yo menm t ap plenyen, ap esplike kòman kanal divan mouri, donk pou kouwè l ye la a, kanal divan ki ap respire yon lòt lè, donk il a ete abati par des enkoni o nivo de la komin de. 2 June. Nan ki lè sa pase? Gala se nan 7 tè di swa, 7 tè di swa. M chita devan biznis la, misye chita la ap bay blag. Epi moun ki tiye l la kanpe nan kwen sa a la. Moun nan tiye bal la. Moun nan tiye bal la, l bay blag. Misye, fas misye bay sou bò Senmak, do l bay sou Gonayiv. Se sou Gonayiv la dèyè tèt yo di misye al kanpe. Men yo konbyen ki te chita la? Non, ou wè nou 4 ki te chita la. E nan nou 4 la konbyen moun ki viktim aprè? 2 moun, gen yon lòt ki mouri la ankò. Moun sa se te zanmi l ou? Zanmi l, l ap travay avè l. Men èske avan sa pase a ou pat konnen si l te nan diskisyon a moun? Èske ou pa idantifye moun ki tire? Non. Li gen diskisyon, li konn fè diskisyon ak moun nan zòn nan vre. Men, m bije m pa wè moun. Ou pa wè moun yo? M pa wè moun. Gen enfòmasyon ki ta fè kwè se yon machin ki ta pase. M pa wè machin. Ou pa t wè machin? M pa wè machin. Men ou pa wè ki kote moun nan soti, si l soti. Se la moun yo kanpe, m pa konn kote moun yo soti. Se la yo kanpe. Misye bay fas li sou Senmak. Kounye a do l bay sou Gonayiv. Li tiye l pa dèyè tèt. Men konbyen, èske ou idantifye konbyen moun konsa ki te. M pa konn, m pa t wè, je m pa wè konbyen moun. Je m pa t wè. Men nan kilè sa pase? Sa pase nan? Nan 7 è di swa. Nan anviwon 7 è di swa? Nan tout se lapli a. Ok. Mentenan, eske jij de pè te vin fè konsta? Jij de pè fè konsta la. Ok. Men kadav la, tou lè di kadav yo nan mòg? Yo nan mòg. Men sa e biznis kote? Kote la vann. Konbyen piti te kanav nou e kite? 5 piti, li gen 2 Nouyòk. Li gen yon Sen Domeng, yon Sen Mak, yon isi. Ou gen tout pitit sa yo pou ou? Non, yon sèl la m gen avèl. Men pou le moman, kòman, èske pa gen pyès otorite ki pase w vizit maten an kòm la fèt pase? Non, gen asistan. Moun ki vin wè m, yo pale avè m. Men nou poko planifye anyen pou n konn ki dat n ap fè fim nan? Nou pako konnen. Dakò. Mèsi bokou madan. Ok. Nan ki lè aksyon an te pase e èske w te idantifye konbyen moun? Ban nou ti eksplikasyon. Bon mwen pa t idantifye konbyen moun. Aksyon an pase nan 8 è 29 pral 30. Paske lè m voye pitit mwen dè chasè a pou m mete bòlèt la, m tcheke telefòn mwen, lè m gade m wè l 8 è 29. M di a! M ap fèmen paske l ap fè lapli m p ap ka. Se lè sa m tande pow! Pow! Pow! Pow! Pow! Pow! Moun yo menm konn se loray. Menm 4 oubyen 5. Moun yo konn se loray, yo kouri antre anndan kay la. Se lè gen youn nan nèg yo k soti, lè l gade lwès se kannal ki, li di a! Kannal pran bal. Nèg yo gentan ale ale yo pa gen moun ki te idantifye ki moun. Men eske otomatikman l pran bal la l tou mouri? Kote l pran nan l tou mouri paske l pa lè yo vin yo jwenn li mouri atè a. Paske nèg moun yo te anndan kay la lè yo sot kal yo soti lò kout bal la fin tire yo soti yo jwenn li mouri. Konbyen moun ki te anba nan biznis an? A bon plizyè moun. Se 2 moun ki mouri. Gen yon ti gason ki yon po bal rafle l lè zòrèy, gen yon nou po bal rafle l bò. Moun sa yo kote yo pou le moman? Bon yo la, yo pa yo pa pyès kote non. Lòt moun ki mouri a se kiyès se yon kliyan? Bon ansanm avèk kanal li tap travay. Se kòm si se bra dwat li? Wi. Mentenan eske jij de pè fè konsta a yo leve mò a menm moman an epi li al nan mòg? Wi jij de pè vin leve l yo fè konsta li al mete l nan mòg. Pou le moman mò a nan mòg? Mò a nan mòg. Pa gen poko gen pyès delegasyon de la pa de leta ou byen lòt ofisyèl maten an ki pase? Non. Ki pase wè nou? Non. Men ou menm lè aksyon sa tap pase ki kote ou te ye? M te nan gerit m ap gerit sa se ladan l m ap vann bòlèt. Mwen menm lè m tande tire a m konn se la m kanpe m konn se m te konn se loray li ki tap. ki tap. Sa a se biznis la sa? Sa a se biznis la sa. Se anndan biznis la misye yo tire l la. Mwen yo fas a fas. Ou konprann? Fas a fas. Men gen anpil moun ki ta fè kwè se yon machin sa. Pa gen machin. Moun k ap dou machin nan pa kwè l. Mwen menm m pa t wè machin. Se la nèg yo kanpe. Pa t gen machin. Si te gen machin kanpe la fò m ta wè machin non. Pa t gen machin kanpe. Bon m pa konnen. Nèg yo kanpe la. Se la pa dètòl la nèg yo kanpe la yo tire nan tou sa yo. Konprann? M pa ka di w se Pyè, m pa ka di w se Jak. Men lapli tonbe a inè gwo nèg ki mouye. Mèsi bokou. Ok. Ebyen merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi apre qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.